Gran pwen kap domine aktyalite pou jounen jodi a Bonjou bonswa tout moun konte ansanm avè n rezo enfòmasyon Asofya TV 83 byenvini nan tout dènye nouvèl yo Yon gwo mach enprese nan peyi a jodi a aprè dcpj fin met anba kòd yon gwo bra dwat Doktè Reginald Boulos nan kidnaping menm nouvèl sa fè konnen se manm fondatè MTVAyiti anpil nan konfyolo nan zafè malonèt. Pa konsekan depi kèk jou bri kouri sou evantyèl liberasyon senatè Guy Philippe, li menm ki pale nan laprès fè konnen disi mwa janvye k ap vini la 2023 gen posiblite pou l libere e l pral antre an Ayiti, se gwo pale anpil k ap fèt sou entènèt la. Swit ak deklarasyon sa yo, nouvèl toupatou, nouvèl k ap soti detanzantan ak lòt ankò, se pou koulye la, pa ale ak moun afè ti vi bon yo, nou pral bay posiblite pou w gen ede n konprann aktyalite a, men antretan, koze yo ap kontinye souke peyi a, yo touye direktè DINEPA a aprè plizyè jou yo te fin kidnape l, gwo virewon nan peyi Dayiti, enfòmasyon ak lòt se kounya sou chanèl Sofia TV 83 ak tout dènye enfòmasyon yo. Si w poko abòne, ou poko fè sa, pa rete deyò. Antre nan fanmi an, abòne ansanm avè n pou w ka resevwa plis nouvèl chak jou Bondye mete sou aktyalite politik la an Ayiti. Sèlman monte volim ou pou ant syèl ba w, anpil enfòmasyon n pral gen pou n pataje avèk ou nan kad edisyon spesyal sila a, e arestasyon e yon jisteman bra dwat Reginald Boulos ki fè. koule anpil lank nan opinyon piblik kote ke jisteman bra dwat Reginald Boulos sa ki lapolis arive fouke eben pou yon enyèm fwa e nou kapab konsidere Reginald Boulos ki li menm otomativan ki ta pase kòm yon moun ki te nan asosasyon malfetè ofisyèlman. Papo, lè yo arete yon pwòch ou, yon zanmi, yon bra dwat ou nan kidnapin, ebyen se si e sèten, ebyen bò kote jisteman pwovizyon legal, si nou kapab pale de pwovizyon legal, ebyen se ke endividi sa a, si tout fwa ke Boulos pa ta bay gwo lajan pou fè libere misye, paske enfòmasyon sa a ta fè konnen tou, gen gwo presyon k ap egzèse pou ta kapab eseye libere mesye sa a. Men nou kapab di e bò kote lapolis ki li menm arive reyalize yon gwo kout filè pa rapò avèk arestasyon endividi sila ki li menm e nan moman ke nap pale la lap reponn kesyon e jisteman e la jistis pa rapò avèk enplikasyon l nan kidnapin nan peyi a e pa rapò plizyè e zak anlèvman ki ta ki ta rive fèt e misye ta genyen e jisteman men li dwèt li tranpe nan zak anlèvman sila yo e nou wè o firamezi yo kòmanse la ap jisteman. arive detekte yon seri de moun ki yo menm se zanmi, ki yo menm se yon seri de moun ki jisteman genyen lonbrit yo mare avèk yon seri de moun ki nan sektè de zafè la tankou Reginald Brosse ki li menm depi byen de tan li almaron nan entènasyonal la kote ke jiska prezan misye ap telegide biznis li yo. Daprè lè di, li tap telegide jisteman kidnaping nan, enben nou wè la, lapolis arete jisteman bra dwat li, nou panse ke Djimy sèt yn trè bòn nouvèl e nap felisite lapolis ki li menm arive fè e reyalize gwo kout filè sa Djimy. An se ki konsène lansyen elu du departement de la Grand'Anse a savwa Guy Philippe ki li menm apre ke Guy Philippe fin enfòme ke lap libere e lap gen pou l antre nan peyi Dayiti Le 7 a 8 janvye 2023 k ap vini la a, ebyen Guy Philippe li menm li voye yon mesaj, Guy Philippe frape vyolatè e Guy Philippe jisteman li bat lestomak li fè konnen ebyen si li te la Prezidan Jovenel pa t ap ka mouri e Guy Philippe ki anonse, Guy Philippe ki li menm nan kad yon mesaj nan kad ebyen li anonse ebyen pwochen antre l ann Ayiti lòske l ap gen pou l antre ann Ayiti. pwobableman li pral genyen pou l mete pye l atè pou kapab jisteman bay patisipasyon pa l nan batay pou jwenn jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, medam, mesye, ki li menm n ap raple w ki vle fè konnen si l te la betiz sa a pa t ap pase ebyen nou kapab atann yon batay ki anonse lakoulè yon 2023 ki anonse lakoulè deja e jisteman Guy Philippe ki li menm ebyen jisteman e. Nan deklarasyon sa kel fè a, anpil e jisteman e prezime ebyen asasen ki yo menm te patisipe nan asasina prezidan Jovenel yo deja boulvèse, yo deja panike ebyen vant yo kòmanse bouyi paske Guy Philippe anonse li pral met pye l atè nan peyi Dayiti e lòske l antre posibilite pou l ta jisteman ebyen ede prezidan Jovenel jwenn jistis e sitou sila yo ki te asasine prezidan Jovenel e Guy Philippe ankò ki fè konnen medam mesye dezòmè Kèlkeswa a jan di ye, ebyen yon sitwayen ta remake nan peyi Dayiti dezòmè konsidere l tankou yon bandi paske Guy Philippe fè konnen se nan menm lojik sa a ebyen ajan di ye te antre la vin asasinen yon prezidan an kote ke yo t ap klewonnen nan tout megafòn nan lakou prezidan kòmkwa yo se se operasyon di ye ebyen Guy Philippe ki gen hèn nan kè l kont ajan di ye ebyen medam mesye Nou kapab atann pral gen zen apati de mwa janvye kap vini la a, Guy Philippe ki anonse la, met pye l atè e de lotre kote medam mesye gen anpil moun ki fè konnen yap resevwa Guy Philippe avèk anpil avèk anpil kè kontan ebyen posiblite la pou nou fè konnen anpil daprè mikwo twotwa ke nou fè konnen yo fè konprann yo pral gen pou yo manifeste kontantman yo Lè Guy Philippe antre nan peyi Dayiti, donk e Guy Philippe ankò ki fè konnen ebyen fòk leta ayisyen non sèlman dedomaje l, men peye l tout lajan ebyen e ki te jisteman alwe a li menm pandan ke l te eli senatè, donk pral gen zen dan la bourik, men Dimy n ap envite, èske n k ap envite moun yo tande deklarasyon lansyen eli di depateman de la Grandans ki li menm la ebyen trè trè trè trè trè trè ebyen jisteman piman bouk kont sila yo ki te asasine prezidan Jovenel ke li pral ba tann pral batay la li pral ogmante la fas a asasen yo e si nou kwè Ariel Henry tou e yon moun tankou lansyen prezidan Aristide ki li menm kapab pa pote l byen fas a yon evantyèl prezans Guy Philippe nan peyi Dayiti ki kapab gen e pral mete jisteman piman nan batay la donk il nè ke datann men n ap envite w tande deklarasyon lansyen eli di depatman de la Grandans asavwa Guy Philippe mèdam mesye. Nèg yo te gen plan yo kraze Ayiti. E nèg yo konnen m tap toujou kanpe anfas plan yo, yo planifye, yo konspire e yo fè sa w wè yo fè a la a 5 janvye 2017. Kounye a m mande jistis pou prezidan an jan yo kraze l la, jistis pou pèp mwen an ki vote e ki konnen lè l fin vote nèg li a gen iminite se sa lalwa di e nèg la gen 6 an pou l al travay pou li. Mwen menm se kisa m mande nan ka a, mwen mwen mande OEA. pou li fè nèg sa yo libere m imedyatman, pou nèg yo peye m tout sa yo dwe m, pou nèg yo peye m reparasyon pou tout sa yo fè, kesyon emosyonèl, kesyon tout bagay nèt. Chak grenn jou m pase nan prizon an, fòk moun yo peye paske son bagay, son arestasyon ilegal. Map fèl map chèche se pa paskem bezwen lajan nèg yo non men se se prensip la fò nèg yo respekte yon prensip yon peyi ki souvren fò yo respekte prensip ke gen lalwa e fòk yo swiv lalwa ou gen dwa gwo nèg kou gwo nèg ou gen dwa gen zam kouw vle gen zam men lalwa se lalwa si non pito nal viv nan yon jeng. Donk mwen espere ke Ayiti ak Etazini ap respekte e sa e jij yo ap bay la, sa moun yo ap bay la o nivo e komisyon entèamerikèn dwa de lòm e an fen kont mwen mande yo pou yo refere pou yo voye ka a nan kou e entènasyonal de jistis paske m vle pou gon presedan fòk gon desizyon de jistis ki pran sou ka sa a pou Etazini ak Ayiti pa janm kab fè okenn lòt Ayisyen abi sa a. Paske yo toujou fin fò abi epi yo fò pè. Oh se blan an. Bon mwen m pa pè yo. Nou pral jiskobou. Fòk gon desizyon de jistis. Fòk gon desizyon de jistis ki pran pou yo pa janm kab fon Ayiti sa ankò pou l kab sèvi de presedan pou lè l rive devan tribinal ameriken pou di atansyon men sa yon tribinal entènasyonal te deside sou ka sa. Paske sa Etazini ap fè a se dezòd, l ap pwofite de ke Ayiti se yon peyi pòv ki bezwen yo, yo bay presyon. Epi gouvènman ayisyen an li menm ki san figi toujou aksepte ak tout vagabondaj sa yo. Donk m bezwen pou ka pa m nan sèvi de presedan pou sa pa janm fèt. Si yo ete m kwè, si m te la, si nèg yo pa t kidnape m, jan grandans ye la, e jan peyi a ye la l pa ta ka konsa. E pa ta genyen jan pou prezidan Jovenel ta mouri. Paske depi gagòt yo fè an janvye a, tout de mezi t ap pran, m t ap la, m t ap konseye prezidan an. Paske mwen menm m te kab pale ak prezidan an. Yo plis souvan gen yon ekip sousou bò prezidan an, tout sa prezidan an di l bon. Prezidan an pa yon spesyalis nan sekirite. Mwen menm kòm yon spesyalis nan domèn nan, m t ap ba l konsèy pou m bay la, m t ap pran mezi pou m pran nan pou nou sove lavi l e pou nou te fè ke Ayiti pa tounen sa l tounen an la, yon tè kounye a la ke se gang k ap kontwole l. Nèg yo te gen plan yo pou yo kraze Ayiti, e nèg yo konnen m t ap toujou kanpe anfas plan yo, yo planifye, yo konspire e yo fè sa w wè yo fè a la a 5 janvye 2017. Kounye a m mande jistis pou prezidan an jan yo kraze l lan, jistis pou pèp mwen an. Anbasadè pou lapè a, Doktè Lubin Moise ki envite aktè ayisyen pou kapab jwenn yon fon komen e pou kapab sòti peyi a nan kriz. ke li menm li ye la, yon kriz miltidimansyonèl, ebyen n ap note ke peyi Dayiti li menm li genyen depi plizyè semèn la, ebyen genyen nan bi pou kapab konvenk pwotagonis yo pou kapab jwenn yon solisyon ebyen nan kriz ki genyen o nivo de peyi a, e sa k fè ke O nivo de anbasadè pou lapè a kote ke mesye Lubin, Doktè Lubin Moïse, ebyen li menm li mande avèk tout aktè pou yo kapab mete tèt yo ansanb. Nou prale direkteman nap di w gen 7 senatè ki ap mande avèk prezidan Joe Biden ebyen pou yo kapab nome rapid yon anbasadè nan Etazini nan peyi Dayiti ebyen pou yo kapab fè deplwaman imedyat yon wo reprezantan diplomatik ebyen o nivo de anbasad peyi Dayiti Li byen di ke la vyolans li menm li ap vini enkontrolab. Ebyen se sa ke nou kapab wè e nan mesaj ke yo menm yo arive fè sòti. Enfòmasyon gen minis komès la Ricardin Saint Jean ki li menm ki chak jou l ap pede di ke gen gaz ebyen gen anpil moun ki di ke ebyen se manti. yap fè bay popilasyon ebyen pou minis la ebyen pa gen pwoblèm kaburan ebyen sepandan tout stasyon sèvis yo menm yo fèmen epi pri galon gazolin nan li menm ki ap monte a 1500 goud nan petyonvil malgre apwoch ebyen pou fèt fen dane yo gen peyi a ki toujou rete nan ensalubrite e bay yo sal tout katye yo ekstrèm epi tout e meri yo menm yo vin enpwisan tanbe fas ansanm ak sitiyasyon sa a ebyen komin Petyonvil, Taba epi ansanm avèk lòt zòn yo Taba e Pòtoprens yo menm yo vin tounen on basyon fatra ebyen SNGRS ki li menm ki vin pa egziste ankò daprè sa Kot mesye dam e nan popilasyon yo menm yo fè konprann paske yo wè ke yo pa santi prezans moun SNGRS yo. Genyen tou jodi a genyen CSPN nan ki te konpoze sèlman de 4 pèsonalite e yo te al asiste ansanm avèk fineray direktè akademi nasyonal polis la e n ap fè w konnen ke mesye Arinton Rigaud ebyen mesye la yo te ansasinen li nan dat 25 novanb Fas avèk sitiyasyon sa, fas avèk pale anpil sa, la teni de oubyen de eleksyon oubyen de eleksyon transparant an 1990, li te yon pa pozitif. Yo di se te yon bagay enpòtan pou la survie de la démocratie, puisque après la chute de Duvalier, Nou di tèt nou nou soti nan boudi e n ap antre nan demokrasi. Se t on eleksyon zanmi oditè ki te parèt enpòtan. E nan gran deba politik yo, osi byen ke nan dè reyinyon avèk dè zòganizasyon politik ou popilè, nou di tèt tou, ki elektora? ke eleksyon sa yo ap sible, piske jiska peryòd sa a, pa t gen yon vrè mobilizasyon de popilasyon an pou te ankouraje patisipasyon yo nan pwosesis elektoral la. Men se kòm yon nouvèl ki tonbe bouf! Radio Mega. Yon eleman enpòtan. Le sektè demokratik, se pa se sektè demokratik demagòg non, e pa de li map pale non. M la mwen nan peryòd avan eleksyon 90 yo. Sektè demokratik ki te nan peryòd la yo te rele tèt yo sektè demokratik, yo te fè chwa de se te minan pwofesè Victor Benoît. kòm kandida a la prezidans. Radio Mega. E sa ta pral chanje estrateji e gen de moun ki ta pral opte pou yon jèn trè fouge. Pwofesè Benoit se yon pwofesè ki gen ti vèb li sou li, bon ti bagay. nan radyo ak nan televizyon ozalantou de eleksyon sa yo, jiskavan kandidati Jean Bertrand Aristide la te preske rete vid. E, antretan, avèk lenskripsyon de Jean Bertrand Aristide, yo di tèt yo ke biwo sa yo ki te preske. Si yon kote te gen grand mobilizasyon antretan, kandidati Jean Bertrand Aristide la, gon gwoup moun yo rele oligarchi yo pat janm wè l. E se gwoup doligarchi tradisyonèl yo pat byen wè la kandida de Jean Bertrand Aristide. E sètèn. parties ou bien certains clans de la classe d'affaires, la classe politique de tendance droite, ou bien de tendance de droite, et offrant de la, de la communauté internationale, au même tout. Pas de bien ouais, la candidature de Jean-Baptiste Aristide. Et Ta pral gon ensidan ki pase a Petyonvil, yo ta pral repwoche moun sa yo kòm kwa se 2 moun ki pa vle wè kan Jean-Bertrand Aristide la pandan yon kanpan rankont konpa elektoral nan komin sa, Petyonvil, se te 5 desanm 1990. Te gon grenad ki te eksploze e sa te fè plizyè mò e blese plizyè lòt nan kan sipòtè Jean Bertrand Aristide yo. La a, yo pral di tèt yo, se lemonn ki pa vle wè kan an ki atake yo. E malgre tou, les élections avaient eu lieu. E kandida sa a, nou rele l kandida sektè popilè a, Avèk plis de 67 pousan, Jean-Bertrand Aristide te ranpòte le scrutin du 16 décembre 1990. Men nan peryòd sa a, gen de moun yo te rele lè makout, gen de moun yo te rele lè nanti, gen de moun ki te di une frange de la communauté internationale. osi byen ke lè sa m te kapab rele yerachi militè a, yo pa t bay vag. Yo pa t chome pou lontan. Yo di tèt yo, yo ta pral yo ta pral asasine le rèv demokratik. Alòske le peuple, alòske les partisans de Jean-Bertrand Aristide, alòske le secteur dit populaire, pou yon koudeta. Yon strateji de koudeta ki ta pral deraye sa yo rele le train de l'expérience démocratique a peine démarré. Mesye yo fò pale ak granmoun wi pou konn sa yo nou. Radyo Omega. Dèfwa gen wap li men gen de bagay granmoun ki pou di yo tande m di w sa pale ak granmoun se inivèsite ehe fè dezèdtan pale ak granmoun ou ka fè yon ane lekòl ou pa jwenn sa granmoun nan di w la. Dans d'autres secteurs, Statu lui-même a réfléchi de stratégie pour assassiner, sans les rêves et les espérances démocratiques de la population. Et le spectre du statu quo, ou bien le spectre du coup d'État,